Kote selibatè m yo? Medam selibatè m yo, mesye selibatè m yo oubyen mesye dam ki nan relasyon oubyen ki te nan relasyon ki gen difikilte yo, m pral pale de âme sœur. Waw! Âme sœur, sa vle di moun ideyal ki fèt pou ou an. Jodi a m pral pale avè nou zanmi m yo de âme sœur. Gen anpil konotasyon, gen konotasyon metafizik, men nou prale sitou sou plan imen, sou plan santiman, sansasyon, kòman ou ka rive idantifye àm sè ou? Waww! Enben, nan pral prete definisyon sa yo oubyen tèm sa yo ke Doktè Ara Carmen ki se yon spesyalis an psikoloji klinik. epi ki travay anpil tou nan relasyon zimèn nan, nan bati kapasite koup, nan akonpanye fanmi etsetera pou rete ansanm, ki bay kèlke pwen ke mwen pral soulve pou ou ki pèmèt ke lè w rankontre moun pa w lan tout bon ou konnen se li. A, sa se yon bagay enpòtan pou moun tande, pou moun pataje, pou moun abòne. pou moun rete sou chanèl Toutde Mavi a Sa vle di si w potko abòne nou mande w fè sa kounya klike sou abòne Si w pat konn pataje mesaj nou yo pataje pou lòt zanmi kapab tande e renmen paj Facebook nou abòne sou paj Facebook Toutde Mavi Yes premye sa w ap resanti si w se ou nan lari w ap travay ou legliz ou lekòl epi w rankontre avèk moun pa w lan tout bon, w ap santi ke genyen yon itilite, genyen yon dezi ardan pou w kominike avèk li. Sa pa konn rive ke ou rankontre yon moun, epi bizaman nou fè echanj de nimewo, epi. Sa k rive, ou wè ou anvi pa la. Ou anvi rele l, ou anvi kominike, ou anvi. Donk, sa se yon bon siy. Men sa pa vle di tout bagay. Ki sa ankò? Pafwa ou pran telefòn ou rele moun nan, plop plop plop plop, ou di alo, nan di o o, men se telefòn nan m pran pou m al rele w la tou wi. Donk, pandan ou rele moun nan, li menm tou li ta pral rele w. Waw! Kè Lamou, men nou poko ka di Kè Lamou ankò jiska mentnan, paske anpil moun di lè sa se kout foud, se foli, se emosyon, men m di nou rete trankil, rete dousman, paske nou bezwen swiv, nou bezwen aprann, nou bezwen konnen plis toujou, nou kapab dekouvri vrèman si se am sè nou an, sa vle di si l nan bò goch lan. Dezyèm sa n ka resanti se ke Gen moun ou rankontre se tankou te konnen moun nan deja wi li pa enposib ke ou wè moun nan premye fwa ou pale avèk li premye fwa oubyen ou wèl ou kòmanse pale avèk li epi o firamezi nap pale nap echanje gen bagay moun nan ap diw se tankou nou te rankontre santan deja de sela lontan oubyen milan. Oubyen nan rèv, oubyen nou potko fèt, depi lakay Bondye nou te rankontre. M pa konnen men se tankou nou te rankontre deja, sijè yo, echanj yo, donk gen yon amoni nan echanj yo, nan relasyon an, nan fason, lè m di relasyon nan. Nou poko ap pale de santiman e kòmsi nou gentan bati men jis ou rankontre moun nan ou santi se tankou yon moun ou te konnen deja e ou santi ke genyen yon kouran pou w kontinye kominike ansanm avèk moun nan. Twazyèm sa nou kapab Resanti oubyen nou kapab idantifye lakay yon moun si nou ta vle kwè l se âme sœur nou, se sa n rele sur le plan santiman nou santi yon yon yon emosyon ki vrèman soti nan kè. Kisa m vle di soti nan ke medam mwen yo sitou gen de lè yo fè de jijman ki volatil, swa sa ke yo, sa ki frape zye yo, sa ke yo swete, relasyon ke yo swete an, yo gentan konstwi l, epi yo di si se pa sa yo jwenn, bon, pa gen relasyon. Moun y ap chèche an si e pa sa l. Donk, gen de lè ou ka pa rankontre moun nan nan okazyon ou te panse a. Ou ka pa rankontre l byen abiye avèk bèl chemiz tankou chemiz ki sou mwen an. Ou ka pa rankontre l kòm si bo gason menm jan avè m. Men sikonstans ou jwenn li an, w ap santi yon bagay. W ap santi nan kè w gen yon ti flanm ki kòmanse alime pou moun nan. Donk, pa toujou tann ke se lè w jwenn li egzakteman nan pozisyon ou jwenn li an, swa pandan w ap vwayaje ou rankontre l nan first class nan avyon an, oubyen pandan w nan yon fèt gwo nivo ou rankontre avèk li, oubyen pandan ke ou ap fè de grand rankont, ou pa t panse pou wè moun sa la epi se moun sa k ap, non. Pafwa tou, li kapab sou chemen ou, natirèlman li ka a pye, li ka nan otobis, li ka nenpòt kote men il sifi ke genyen yon. bagay ke ou kòmanse santi nan fon kè ou di waw e sa pral fè yon deklik lap montrew vrèman ke se yon moun pou kòmanse eksplore pou kòmanse aprann plis de li pou kòmanse vrèman e kotwaye donk medam yo mesye yo tou paske anpil fwa yo di a mesye yo di a mwen menm de nèg pa fre etc men pafwa fòk ou gade fòk ou Santi ki sa kè w di? Ki sa santiman, emosyon pwofon yo ki sa yo di? Ki sa vrèman w santi nan kè w pou w kapab deside? Lòt sa w ap santi ankò si w ap rapwoche w de âme sœur w lan gen yon chimi waw! Chimi. Eske non ekwasyon chimik? Eske se yon sulfure? Eske se yon baz? Eske se kisa li ye la? La chimi se se ou pa konn wè tout swit m sonje lè madanm mwen te rankontre m premye fwa li te santi bon klanm se konw bagay ki prann kran. Sa se la chimi di kò. Li manifeste plizyè fason. Gen dwa lè ou rankontre moun yon ou byen ou bò kote l ou santi yon emosyon, yon sansasyon. Gen dwa lè l jis touche w. Lè m di touche medam, mesye, se pa nou pa nan anyen de santi de seksyalite non, nou pa la ditou. an piblik, nan lari, men lè lèske moun nan touche w, lè nan sanm ou t santi genyen kouran kap pase. Waww ki kouran sa yon kouran wo tansyon ACDC donk ou santi yon emosyon pwofond e se pou de vrè ankò fè atansyon a moun kap di se kout foud se foli yo Li konn foli, li konn kout foud men se yon bon sin si wap rapwoche w de ame sè w. Santi yon vibrasyon. Gen moun se swe yo swe. Gen moun si wap pase twal monchè wap jwenn anpil dlo, wap jwenn anpil likid kap soti nan kò yo paske yap swe oubyen kè yo ap bat fò oubyen la tout pawòl yo koupe donk yo pa konnen ki kote pou yo fè ankò oubyen yo pa konn kote pou yo met kò yo tèlman gen emosyon sa se lachimi lòt bagay n ap resanti ankò depi premye moman yo ap genyen yon nivo ke nou alèz youn ak lòt a wi alèz vle di ke. Se natirèlman. Se yon kouran ki anpòte w. Se yon sa vyen di kè e pi m pa di w pral lage tout kò w. Non, non, non, non, non. Ni gason ni fi. Lage kò se pa sa ki objektif la. Men se swiv, se kontinye kite ti van sa, ti briz sa ou wè k ap soufle an, gade ki kote l ka ale avèk prekosyon. E avèk sitou medam legliz mwen yo avèk prekosyon. Men ou santi natirèlman dè le premye jou, dè le premye moman nou alèz. Nou fè echanj, nou pataje ide, pataje istwa nou, etsetera. Menm si ap gen anpil rezèv men nou vrèman alèz pou nou pale. Lòt sa n ap resi di ankò se, menm si gen defi, e se sa n pral di ap gen defi, menm lè w rankontre amsè w lan, zanmi m, Sa pa vle di lavi an pral an woz. Sa pa vle di nou pral navige sou yon flèv ki trankil, pezib. E sa pa vle di ke bato nou pral vreman pezib sou nan oseyan. Men non! O kontrè! Menm lè w rankontre ame sè w lan, si w rive nan yon relasyon avèk li, ap gen de vag, ap gen de wo e de ba, ap genyen. Dè zepin sou chemen an pou nou simonte. Men kisa sa fè? Nap toujou jwenn yon mwayen pou nou antann nou, pou nou simonte obstak yo e pou nou kontinye vwayaj la. A wi, paske kisa k rive? Âme sœur lan li defini an fonksyon an fonksyon de yon moun, alò âme sœur lan se yon moun, ki kreye pou l viv ansanm avèk ou. Si yon moun Bondye fè pou viv ansanm avèk ou. Donk, se pa paske ou malad, se pa paske ou pa gen lajan, se pa paske ou aksidante, se pa paske nou fè kont, nou chikane, se pa paske nou pa gen kèk pwoblèm, nou gen pwoblèm ki fè nou. pa renmen ankò ou byen ki fè moun nan pa ka moun paw ankò. Non non non. Donk, ap toujou genyen yon moman de turbilans, eyy bagay yo pap toujou ale pezib men depi se avèk âme sœur lan nap jwenn yon mwayen pou nou. Lòt pwen ankò, lòt pwen ankò lèw dekouvri âme sœur lan e. Nou pa toujou wè bagay yo nan menm direksyon. A wi. Mwen menm m gen dwa ap gade l a zye goch la la, m wè sa vè, epi àm sè m lan, madanm mwen ap gade l, li wè l, li gade l a menm zye goch lan, li wè l ble. Men ki sa n fè? Nou toujou ap gade menm kote. Wè. M pa gade agoch, li gade adwat. Nou toujou ap gade menm kote. Men genyen chanjman, gen onp de varyasyon, genyen diferans nan fason ke nou wè bagay yo. Sa pa wetire anyen, sa pa chanje anyen nan volonte ke n genyen pou n kontinye viv, n ap viv, n ap avanse, n ap pouse Men, kanmenm, lè nou, n ap rive nan yon moman, gen kèk bagay nou pap wè menm jan. Lè n rive nan moman sa a, ou konn ki sa n fè? Piske nou fèt youn pou lòt, eben, nou chita, nou gade, nou di, èske se mwen ki pwoblèm nan? Zye m oubyen èske se bagay lan vre? Mwen pa wè pozisyon n ye an. Oubyen èske se nou bezwen antann nou pou nou gen yon pi bon vizyon de sa nap gade a? E anpil fwa bagay sa yo rive se yon fason pou fè nou konnen moun nan plis, pou fè nou aprann li, e pou nou fè pou fè nou metrize l, pou nou viv pi byen ansanm avèk li. Gen moun ki di men eske yon hamster ou ka viv avèk li epi nou rive kite? Toutalè nou pral reponn kesyon sa. Gen moun ki di eske son sèl hamster m genyen? Sim kite sa jodi a eske m ka jwenn yon lòt? Nou pral reponn pita. Rete branche. Lòt pwen ankò kap pèmèt ou idantifye hamster w lan, a jodi a olfakson ap pale anpil, se ke gon santiman dapezman nan relasyon an. Wi M pa konnen natirèlman si se ki sa k pase, men mwen toujou gen opòtinite pou m kominike avèk anpil moun ki gen difikilte nan vi de koup, kit se jèn ki renmen, kit se mari madanm anpil. nan travay mwen, toupatou, gason, fi, toujou ap eksplike m kòman y ap viv e kòman gen bagay ki pa mache. Sensèman mwen aprann anpil. Mwen aprann, anplis ke mwen konseye yo, n ap gade ansanm kòman n ka rezoud pwoblèm yo, men m aprann tou m di a, tyen, si moun nan gen pwoblèm sa yo li eksplike m, Kòman mwen menm mwen ka korije kaye m? Kòman mwen menm mwen ka mete mwen a pwen pa rapò avèk relasyon pa m? E sa toujou ban mwen anpil, anpil evidans pou m viv pi byen, pou m eseye abòde bagay yo. Kit gason kit fi, kèlkeswa, m toujou genyen opòtinite sa a, petèt si chans pa m Bondye ban mwen, pou moun yo apwoche m, pou esplike m. Men nan sans sa a, youn nan pi gwo konsèy ke m toujou bay, Mwen toujou di zanmi m si w nan yon relasyon ou renmen ou pa nan relasyon an paske w rayi si se te rayi ou pa tap nan relasyon ou tap an gè donk si w nan yon relasyon ou renmen pa ka genyen plis tibilans ke vid apezman ke apezman si w a 98 99 preske 100 pousan tan an nou ansanm n ap viv n ap pale kèlkeswa w renmen marye oubyen n fèk rankontre men nou gen yon relasyon epi relasyon an li gen plis vag k ap frape nou youn agoch adwat pa gen konpreyansyon gen plis pwoblèm fò w kesyone e fò w kòmanse reflechi pou w deside Poukisa? Paske ou rantre nan relasyon pou viv pi byen. Ou rantre nan relasyon pou ou genyen yon amoni, pou amelyore kelke choz. Menm si ou konnen wap kontinye lite kont anpil bagay ankò. Men, pa ka gen plis pwoblèm. Sa vle di, lè wap viv avèk amsèw lan, Turbulence, difikilte, wi. Men relasyon an swa li dwe yon santiman, li dwe pote apezman. Si w deyò, fò w anvi antre. Si w anndan, fò w pa ta anvi soti. Men kòm fò w al travay, fò w al etidye, eksetera. Lè w nan telefòn nan, n ap pale, wouch! Hum! Nou pa anvi mete fen a apèl la. E lè n p ap pale tou, o manman, ou anvi rele lòt la an ou anvi pale. Men si ou wè depi telefòn nan sone se mari w, mennaj ou eksetera epi ou di a, pwoblèm la. Oubyen ou deyò ou plis alèz deyò ke w antre. Oubyen lè w anndan ou plis anvi soti ke w rete anndan. Waw! Hum hum. Hum hum hum hum hum hum. Fò n kesyone, fò n reflechi. e ou bezwen deside. Dènye pwen an se ke lè w nan relasyon avèk ame sè ou oubyen lè w rankontre ame sè w lan, pafwa nou ka elwanye, pafwa n ale lwen. Bon, la n poko gen relasyon. An nou, ou pa konnen wè gen moun ki marye yo rankontre trè trè trè trè piti. A wi! Men ki sa k rive, moun sa yo fè chemen yo, genyen ki al lekòl, high school, yo nan peyi etranje, yo epapiye trè lwen, men ki sa k rive, gen yon lè, lavi anfonse de koub, agoch adwat, yo vin rankontre menm kote a. Se biza, men se nòmal, se am sè w. Ou oblije rankontre l. Ou pa konn wè moun yo, a yo chikane, yo pale anpil. Lè yo ap travay, yo se kolèg, kolaboratè, yo pa ka antann yo. Finalman, yo chak moun ale, yo nan lòt travay. Epi ki sa? Senkan, dizan, twazan, ennan, kèlke mwa, moun yo rankontre ankò, yon lòt pwojè mete yo ansanm. Katastwòf natirèl mete yo ansanm. Yon bagay, blim! Sa vle di sa l vle di a. Fò w kesyone. Chak vire w vire se moun nan. Chak tounen w tounen se li. Oubyen menm si l ta li l fè dizan, ventan, senkantan w pa tande l, fò w tande l oubyen l retounen sou chemen w di waw. Kesyon, Èske li nòmal pou m nan relasyon avèk am sè m e pou n kite? Wi ou non? Wi Aa Se nòmal paske ou nan relasyon avèk yon moun. Se pa paske l fèt pou ou ke ou pral viv avè l. Li ka fèt pou ou ou pa viv avè l. Li nòmal. Li ka fèt pou ou ou pa ka viv avè l. Si ou pa deside aprann li, li pa deside aprann ou. ou pa deside aksepte defo l gen yo, li menm tou l pa deside aksepte defo w gen yo, enben, on s'en fou, chak moun fè wout yo. Dezyèm kesyon, èske se yon sèl àm sè m genyen, Fabson? M pa konnen. Gon etid ki montre ke, an mwayèn, chak moun sou latè gen sèt àm sè. Waww! Sa mande yon lòt vè. An mwayèn, chak moun sou latè gen sèt àm sè. Gen sèt moun ou ka viv avèk yo si ou vle, si yo vle tou. Ki moun sa yo? Se àm sè ou yo ye. Ki kote yo ye? M al dèyè yo kounye a. Bravo! Si w te konnen, sa vo ale. Ben, m pa wè y ap pale avèk ou la, ou rankontre yo. Ou pat konnen bagay sa yo apa m sot di w yo. Al gade pou wè, al skrine moun yo pou wè sa k pase. Wi paske seryezman etid lan montre ke genyen apeprè 7 moun sou tè a. Humm! Kibò sou tè a? Si w an Ayiti, tout pa oblije an Ayiti. Si w o Kanada, tout pa oblije o Kanada. Si w an Frans, Etazini, whatever, Repiblik Dominikèn, Chili. yo pa oblije la. Kote m pral jwenn yo? Gen yon lòt refleksyon k ap fèt jodi a la avèk kesyon entelijans atik. Piske n la, monsè, e si nou ta rive devlope yon pwogram, yon aplikasyon, yon braslè elektwonik, yon bag, oubyen yon mont, pou n ta rive detekte ame sè nou. Waw! Nou t ap kontan! Hehehehey! Kounye a ou ta di, èske ame sè m nan t ap gen braslè an tou? Èske l t ap gen mont lan tou? pa oblije, men li t ap kapte tout sa kòm reyon kòm band mayetik chan ki lye avèk sèvo ou epi ki pral analize tout sa ou genyen kòm karakteristik mantal, emosyonèl epi pandan w nan magazen an, pandan w nan shop lan, pandan w ap achte rad, bèl bagay, w ap shopping. sitou medam selibatè m yo, mesye yo tou, epi w gade ou wè brase an dwe chita pwòch yon nanm sè w. N a di, Woy, men kote l ye? A wi, sa se yon rèv m ap fè. Hum, m panse m dwe reveye. Se yon rèv men ki pa enposib. Paske jodi a, entelijans atifisyèl la. sa yo rele robotizasyon an, li pran le mond, li pran la vi o serye. Ou majine ou gon moun ki di ou, a, ou pa bouje lontan, fon ti bouje. Ou byen ou gon moun ki di ou, wi, bouje ase jodi a. Ou byen ou gon moun ki di ou, li bon pou bon ti dlo. Ki di ou, a, ou pale twòp. Donk. Kisa nap fè nap rete tann mont lan braslè an pou vin chèche amsyon lan pou nou oubyen nap kontinye fè rechèch lan m pa konn sa wap fè men m ta swete ke chak moun ki gade video sa lè w fin abòne ou pataje l pou yon lòt moun gade l ou renmen l e w envite plis moun gade l poukisa. Paske jodi an seryezman anpil moun ap soufri nan relasyon. Anpil moun ap soufri nan relasyon. Relasyon de koup se bagay tèt chaje. Men si moun yo te gen chans pou yo te genyen yon nivo de konpreyansyon pataje, yon nivo de kominikasyon pataje, yon fason ke yo ta vreman amelyore. Enben, kite nou la! Kesyon pou nou, Èske ou jwenn ame sè Orlando? Pase an revi tout sa n sot di yo e w a wè èske moun ou genyen an koresponn ak kritè ke n sot bay yo. Si wi, bòn chans, bòn vi a de! Sinon, amelyore pou w wè si w ka kontinye. Sinon, w a deside.